Sa nap gade la a nap wè se moun pòs 102 kap netwaye avèk pwòp volonte yo avèk pwòp volonte yo avèk pwòp volonte yo sa se moun pon sonde kap fè netwayaj netwayaj e jan direktè a sot di la. Bonjou bonswa tout moun ou konn sa l ye deja ou sou rezo enfòmasyon sofya TV 83 se moman pou n enfòme w epi pote nouvèl yo pou ou Jan li a nan bon jan ti mamit. Daprè yon lèt k ap sikile sou rezo sosyal yo, direktè imigrasyon an, okenn minis ak sekretè deta ak direktè jeneral p ap ka kite peyi a san yo pa gen otorizasyon ki pote siyati premye minis lan. Yo pase tout ajan imigrasyon yo lòd pou reklame papye sa a nan men tout fonksyonè leta yo nan mezi pou kapab aplike pou vwayaj kapab fèt e pou anpeche yo kite peyi a kèlkeswa misyon prive oubyen diplomatik yo ta anvi regle. Lòt kote, nou pral fè yon brase lide nan sa k ap pase nan peyi Dayiti, Izo, Ti Lapli, Krisla, Vilaj de Dye, deklarasyon fèt konsènan lapè ki fèt nan Vilaj de Dye a, nou prale tou nan Gonayiv kote komisè a fenk frape pye l atè e l te vizite komisarya Latibonit lan kote mesye yo te pran an otaj e l fè konnen bagay la pral pi grav nan jou k ap vini yo la. Rete ansanm avè nou kite m di n anpil enfòmasyon ak lòt nan jounal la pou jodi a, pa bliye sonje abòne ansanm avè n e se gras a ou ekip la ap kontinye grandi e kominote nou an ap rive pi lwen, n ap gen plis ankourajman ak emabilite pou n sèvi oditwa nou an, moun k ap swiv nou sou planèt la. Nan Laboul, kote ke bandi Ti Makak pa sispann feraye nan zòn Laboul, nèg Ti Makak yo rive kidnape mari epi tou frè pwopriyetè magazen Ibo Kinkay la ki se Ricky Pap. Nan sans sa a, responsab Nan sans sa a, nèg Ti Makak yo deja mande yon sòm de 3 milyon dola ameriken pou te kapab rive libere 3 moun sa yo ki se mèt. pi bo ke kay nan nivo Dèlma. Gouvènman defakto Ariel Henry an, nan yon nòt yo mete deyò jodi an, fè konnen klèman ke pa gen okenn responsab nan administrasyon piblik lan k ap ka pran lajan leta a pou al achte kado, fè minis kado, fè direktè jeneral kado. Tout anplwaye leta ki ta panse ke y ap foure men nan kòb leta a pou yo al achte kado, pou yo al achte bèl bagay pou fè direktè jeneral kado pandan fèt fen dane yo, y ap pini pa lalwa kòrèkteman. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, apèn enstale le 3 desanm kòm nouvo direktè depatmantal polis Latibonit, komisè Jean Bruce Mitil kòmanse ap fè pale de li nan depatman Latibonit lan kote ke komisè Jean Brice Mitil li bay yon iltimatòm de 20 jou avèk tout responsab komisarya nan Latibonit pou yo mete yo o travay pou wè kapasite yo, si tout fwa aprè 20 jou sa a gon responsab nan komisarya nan Latibonit ki pa kapab travay, mwen menm kòm komisè Jean Brice Mithil m ap revoke l. Sa a se deklarasyon nouvo direktè depatmantal polis Latibonit lan. Wap ap pede Joseph Staton? Talè evjus. Mwen pral rantre nan kòmantè yo. Nou pral rantre nan kòmantè yo e nouvèl cho la nan moman e Ti makak atake avoka Salim Souka ebyen kote ki machin nan pran plizyè bal nan moman ke nap pale la sa fè anviwon kèlke 12 minit ebyen avoka Salim Souka ebyen nèg ti makak yo atake l nan laboul e. Komisè a di kisa la Latibonit? Komisè Jean Brice Mithil ki se nouvo direktè depatmantal polis Latibonit apèn enstale le 3 desanm ki sot pase la, ebyen komisè a li menm li gentan ap fè pale de li nan Latibonit. Kote ke tout komisarya, tout sou komisarya ki nan depatman Latibonit lan Responsab komisarya sa yo, ou di mwens responsab sou komisarya sa yo, yo gen yon iltimatòm de 20 jou pou yo montre ki sa yo ka fè nan depatman an kòm polisye. Apre 20 jou sa a, depi ke yo pa kab pote yon rezilta ke tout moun ap tann nan Latibonit pou kwape gang nan Latibonit, komisè Jean Brice Mithil di l ap revoke tout moun sa yo. Ok. Talè. E nap bay komisè a sa pou lenstan poul kapab kenbe sa lan menl e li gen travay poul fè la lan moman. Met menu general la menu menu general general menu ti mesye yo pran lari a nou pran lari a net menu general menu yeah sa e bon son denye la chef menu sou komisarya komisarya a nou prann nou prann dede ap bloke latibonit bon e nou k gran grif e nou k wè e nou k konn fè koze oh oh. Apantay m genyen, m gen alye m k ap frape nan Pòtoprens, si lapli, izo, ban m bwa, ban m bwa! Matisan cheri, rat pa travèse, kanaran, tout lèchèv kanaran, tout alye m yo ban m bwa! Nou okipe Latibonit, m tande Sexy ap di w kowalisyon bloke wout, pran kontwòl, Sexy pa ret avèk kowalisyon non! Men ni Sexy, pa ret avèk kowalisyon non! Nou sou wout, nou sou wout la, nou sou wout nasyonal la, yeah! Nimewo 1, Jeneral Luckson k ap fè koze. Chef Luckson! General Luckson sa vyen kap fè koze. Nou prann. Ee Yves Juste mwen pa konn si ou tande sa ebyen Luckson li menm ki te ki ranplase Odma nou konnen ke lè ti poul cho se malfini k dèyè l kote ke yo fè yon sèl bouche avèk Odma ebyen mentnan se Luckson nan ki pran plas Odma nan moman Ki sa w kapab di de sa e ki sa w kapab di komisè a de sa ke ki la e li bay 20 jou men pandan ke li tou jwenn sa a la kòm li menm se chèche l ta pral chèche men nou menm nou tou ba l youn la e ke l kòmanse avèk sa la pou lenstan la paske nèg yo pran komisarya e ponsonde a e ki sa w kapab di pou sa la? Trè byen pou video a Bosta ke ou pase pou ansanm de moun kap gade video sa la. Bosta ann fè ti analiz sa li klè lapolis lame dayiti se 2 fòs legal ke konstitisyon an rekonèt ki pou pote zam sou teritwa nasyonal la. Mesaj ke komisè Jean Brice Mithil, nouvo direktè depatmantal Latibonit lan voye a, se yon mesaj ki fò, se nan sousi pou l ka ebranle ansanm de gwoup gang k ap bay pwoblèm nan Latibonit yo. Ebyen ou wè ke gang yo moutre ke yo pwisan vre nan Latibonit. Gade videyo fè An plen ri, kote ke telefòn yo nan men yo, gwo zam yo nan men yo, yo di w konsa klèman ke yo pran komisarya Pon Sonde a an otaj. E yo menm moutre w imaj komisarya Pon Sonde a pou lòske otorite nan lapolis ap pale, toujou ap di se manti, bandi pa pran komisarya an otaj. Met nan tèt ou, si ta gen yon polisye anndan komisarya sa a, ki kote l t ap met kò l parapò avèk aso bandi sa yo ki rive sou li an? Komisè Jean Brice Mithil, deklarasyon w fè a son deklarasyon ki fò e ou pral batay pou asime deklarasyon w lan paske lè w chèf fè yon deklarasyon fò l ka batay pou l kenbe pawòl li non sèlman pou l kenbe pawòl li men komisè Jean Brice Mithil pandan w bay iltimatòm de 20 jou sa a avèk tout komisarya tout sou komisarya nan latibonit pou yo montre travay yo ka fè nan depatman an. Fòk omwen tou komisè Misil ou kapab mete mwayen a la dispozisyon de komisarya sa yo, de sou komisarya sa yo. Bon, ann di se pa mwen menm, paske kiyès m ye pou m ta chita avèk nèg sa yo, m ta di yo, mesye, beche, bese bouch zam yo. M sonje dimanch nan, nan yon dènye pale n te gen sou gwoup la, m te di mesye yo, si nou nan pwosesis pou lapè renye oubyen etabli ankò yon lòt fwa nan twazyèm sikonskripsyon an, Ann voye sinyal la nan yon sese l few ebyen vreman siw tande yon kout bal fèt Matissan mèt arete m e siw ta tande youn tou chache konnen anvanw arete m nan eske se pa kè kontan k genyen men jan avèk yè anpil bal tire anba a men se kè kontan kit sa yon pistach kè kontan lèw desann anba Matissan yè tou dizè di swa onzè di swa ou pa konn nèg ki nèg Krisla ou pa konn nèg ki nèg Izo ou pa konn nèg ki nèg Ti Lapli nèg yo fon sèl yap bwè byè yap pran plezi yo malgre n di nou lapè ofisyèl la poko deklare paske Pou ofisyèl la deklare fòk wout la li menm li pwòpte. Zafè nou adrese nou avèk ou leta nou tande k genyen an, minis ki la a, minis MTPTC a, mesye l minis, tonton minis, gad pou wè sa w a fè pou nou avèk pòtay Leyogàn depi pòtay Leyogàn jiska bò lamarin pou n ta pwòpte anba a e paske nou gen yon mach pou nou òganize e si w pa ka fè l pou nou tou mèt tou di nou sa nou menm n ap met tèt nou ansanm nan geto a kòm getomann, kòm getogèl. Nou met tèt nou ansanm pou n netwaye tout Matisan rive jiska Lamarin avan ke nou fè mach la e pou n kapab deklare lapè ofisyèl la. Ok nan chita pale sa a eske kanaran nou paske nou konnen kanaran se menm batay la toujou eske kanaran enkli nan menm chita pale sa Mwen soti lasalin, m se pitit lasalin, m salye tout lasalinyen menm jan avè m yo, nèg Tokyo, fanm Tokyo menm jan avè m yo. Kounya m kwè map viv Matisan. Kanaran pa pou mwen. Men, Ti Lapli di ke si li menm li fè pati de je 9 avèk erm je pèp, tout nèg je pèp yo pral pale avèk nèg je pèp parèy yo. Krisla di ke nèg je 9 pral pale avèk nèg je 9 parèy yo pou pèmèt ke ansanm yo menm yo pale ansanm avèk tout nèg sa yo paske Krisla menm pèsonèlman di Fanò se pa lapè sèlman li bezwen nan antre sou kapital la men bezwen lapè sou tout Ayiti. Ou konnen goumen sa tonton. ki te anba se pou tèritwa nèg yo tap goumen eske nèg yo mete tèt yo ansanm pou chak di yo wi yap ret nan tèritwa pa yo. Eske se pou tèritwa vre paske kisa granbamon nèg defann pa gen anyen lekòl yo ale legliz ale biznis yo ale makèt nèg anba a li fèmen kidonk pagan fè tèritwa anba a mentnan se sa fèm di talè a la premye sal mande nèg yo se pou tout nèg retounen nan baz yo retounen lakay yo e yo aksepte ansanm avèk li E sa k fè trè byento nou genyen bòn volonte sou fowòm ke nèg yo gen ansanm la pou yo pale a nan jou k ap vini yo anvan nou deklare lapè ofisyèl apè pwòpte a e nan jou mach la nou gen yon sipriz pou popilasyon ayisyèn nan. E Fadò, Fadò e èske ou menm e antanke jounalis èske w ap konseye yon moun pran wout Savann Pistach la e wout Matisan an pase alèz apre entèvyou sa a. Antanke jounalis e kominikatè, m pran l, m pran responsablite sa a. Apre pawòl twa gran frè yo, kris la e soti lapli, si moun pa fè matisan apye kounye a la, e pa mwen k kenbe w. Eske gen de kondisyon ki poze nan kad eta Pari sa a? Wi, m di sa talè, m di sa plizyè fwa la a. Kondisyon ki sa yo ye? Repete pou nou. Non, m pa ka bay tout. M pa ka bay tout pou le moman paske yon poupale. Bay nou lesansyèl la. Lesansyèl se ke se pou tout nèg libere matisan. Eske pa pou mwa desanm nan l ap fè sa a? Lapè dirab. Lapè dirab? Sa vle di. Mèt kès ki vin a desizyon sa? Mwen menm. Sa vle di moun ka pase kè sote avèk kamyon machandiz yo. Si mwen pase anba kounya se pa fòt mwen. Se pa fòt mwen. E n tou, n tou lanse mizangad sa a avèk moun k ap pran sa k ap fèt la la a pou yo fè politik avè l. Pa gen okenn nèg politik ki dèyè sa k ap fèt la la a. Pa gen okenn nèg nan sektè prive dèyè l. N pa bezwen yo. Sektè prive a nou nou ekskli yo, nou mete yo deyò, n pa bezwen yo paske anpil nan yo Se yo ko yo yo pi gang ke nèg ki ak zam yo anba a. Se yo koz anpil nan yo nan sektè laprès la tou. Anpil nan yo koz sa kap pase anba a. Si toutfwa yon moun ta viktim anba a pandan lapè a ou menm ou menm ki ki chita pou pou pou met lapè sa anplas kisa wap di tèt ou si toutfwa yon moun ta viktim. M pa bezwen nan si toutfwa ta gen paske pap genyen. Ou pa pè pou kòmsi pou moun ta atribye lòt non avè w? Non, m se gang deja. Yo ban m non gang nan deja antanke pitit geto. Men, gang a vès yo. Se pa t Etazini, Kanada, Lafrans, gen lè yo mèt ap konnen. Se yo k mete nou nan eta nou ye la. Se yo menm ki kowonp jèn gason yo. E m tou di yo, rès ki rete yo, sispann, pitye, de gras pou geto a, de gras pou twazyèm nan. Nou pa bezwen zam ankò. ban nou lòt lise, ban lekòl pwofesyonèl, ban nou lekòl klasik, ban nou devlopman anndan twazyèm nan. Yon dènye mo, ki sa l t ap ye Fadwa? Dènye mo a se sipriz la, tann li jou mach la. Ou panse, avan nou prale, ou panse moun yo ap retounen lakay yo? Nou pa mande moun yo pou yo retounen kounye la a, paske gon mank de konfyans, paske yo tounen deja, yo fè yo kouri menm kote a ankò. Men kite yo swiv sa k ap fèt la E nan jou k ap vini yo, nou pa bendye yo tounen, yo menm y ap retounen. An responsab de sa, apre pawòl twa gran frè yo, Kris la e soti lapli, si moun pa fè Matisan apye kounye a la, e pa moun kenbe w. Lesansyèl se ke se pou tout nèg libere Matisan. Nou pa mande moun yo pou yo retounen kounye la, paske gon mank de konfyans, paske yo tounen deja, yo ri fè yo kouri menm kote a ankò. Men kite yo swiv sa k ap fèt la, e nan jou k ap vini yo, nou pa bendye yo tounen, Yo menm y ap retounen. Anpil moun ap pale de lapè ki fèt nan Matisan, men pou le moman an, n di jiska prezan la poko gen lapè. Poko gen lapè paske 3 mesye yo, yo nan pwosesis lapè. E yè, nou etone tande ti mesye avèk zam yo, kidonk sòlda yo, yo menm yo deside fè yon premye, yon premye pa paske yo tande sa k ap pale a, men jiska prezan lapè ofisyèl la poko deklare men nan jou k ap vini yo lapè ap vini. Alò jan sa toujou fèt se pèsonèlman se mwen menm ki rejwenn avèk gran frè yo, rele yo nan telefòn, nou pale ansanm avèk yo e apa de bòn volonte ke yo menm yo genyen sa te pèmèt nou kreye yon gwoup, nou te kreye yon gwoup, nou kreye yon gwoup sou Whatsapp ki genyen yo 3 ladan l plis mwen menm e se la ki chanm nèg yo, se la ki salon yo, se la tout koze pale e se la tout pwosesis lapè a li menm li antame. E nou wè ke genyen bòn volonte bò kote Christa, genyen l tou bò kot Ti Lapli, genyen l tou bò kot Izo pou pèmèt popilasyon twazyèm nan li menm ralo souf e ki pral sa pral vin mennen lapè dirab la e konsa tou non sèlman twazyèm nan selon sa yo menm yo di se pèmèt tou moun k ap frekante wou antre ak soti sid peyi a ki donk se depateman yo yo menm rale souf sa a ki pral genyen anba byento nan Matisan. Ki pwoblèm. Eske CNDD eskel fè pati de chita pale sa? Nou pa rekonèt li. Apre dizou man banm tande l. Apre dizou man pa janm wè yo. Nou men desen pye nou atè ansanm avèk gran frè yo. Non se wòl yo pou yo te kontakte mesye ki avèk zam yo. Yo pa fè l pandan dizui mwa. Nou bouke wè chyen ki ap jwe avèk tèt frè ak sè nou anba matisan. Nou bouke wè kochon ki ap kouri avèk cheve moun k ap manje moun anba matisan. Nou bouke wè jenn fanm jenn gason. Dam yo menm ki sot chache lavi yo Kwabosal, ki ap benyen nan dlo santi anba a, enben nou pye nou atè e gran frè yo aksepte ide a, yo menm kounyela se yo k ap ban m fèy de wout, se yo ki di m men kisa, men kisa, men kisa ki pou fèt pou anba a rale yon lòt souf e nou kolabore ansanm avèk yo e jodi a rale souf la kòmanse. Ki pwoblèm ki koz lapè a li menm li poko ka ofisyèl? Li poko ka ofisyèl paske twòp lapè fèt deja ke moun yo e nou menm jounalis nou konn rele yo lapè pèpè. Twòp fèt deja konsa. La a, gen de mezi a respekte, gen de prensip a respekte, e prensip sa yo, se yo menm la ki an mach, se yo menm la ki nan menu an, pa egzanp, libere Matisan, paske lapè k te fèt tou avan yè la k te dire kèlke mwa a, sa k kraze l se sòlda, sòlda yo twò pre, sòlda sa fè manje, lòt sòlda tande luil la k ap fri, sòlda sa pale, li tande sa k ap fèt, nenpòt sa ap fè a, lòt la tande, kidonk mesye yo twò pre, nou mande premyèman, se pou mesye yo libere Matisan.